Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon si vous avez des amis à l'étranger ben dites leur que ayisyen yo genyen yon bagay lakay yo yon mouvman lakay yo la ki ap pran pye ki kòmanse pran pye nan peyi a e ki sou wout pou li desantralize sou rezo sosyo kote ke gen yon sitwayen yo kenbe l anndan yon kay y ap bay misye bwa, y ap bay misye kout wòch, monchè misye jwenn yo ta fè m konnen misye se pwòp fanmi l k ap maltrete l paske yo jwenn yon zam sou li. Si tout fanmi t ap fè konsa nan peyi Dayiti. Ebyen m gen presyon nou pa tap gen tout bandi sa yo. Kounya la a akote de operasyon bwa kale a fòk nou ta lanse operasyon likide bandi. Operasyon likide bandi an pa egzanp ou menm si w son manman bandi a vle di si w se manman yon bandi e pa manman bandi non paske sa li gon lòt tèm si w se papa yon nèg ki bandi. Ou konn on jan pou ka fè. M pa mande w pou fè mal pou li, men silvouplè likide l. Ou konprann? Likide l paske si w se on manman, ou se on papa, ou se on kretyen, ou se moun ki legliz, ebyen timoun sa l pa ta dwe lakay ou. Èske w konprann? Si w legliz w ap pran la sent sèn, moun k ap fè krim sa a, se deyò pou li ye. Li pa ta dwe rete. Donk, mwen panse ke operasyon likide bandi an fòk li kòmanse. akote de bwa kale a. Tande non, bwa kale ap rapousib paske genyen o nivo de la gonav yo touye yon sitwayen on ma di ke c'est un bandi arme ki a ete tiye a la gonav. Olgi Michel se non prezime bandi sa ki di l soti nan baz Kanaan ki pran bwa kale nan men popilasyon la gonav la nan zòn zetwa. Jounen dimanch 30 avril 2023 a daprè sa Olgi di se te yo 3, 2 lòt yo gentan sove donk yo chape poul yo e popilasyon an deja bay ebyen mesye Olgi afeksyon. Men nou kap gade imaj misye figi l trayi l ok figi Olgi trayi l e fòm di nou byen. Gen yon seri de jèn ki nan bandi, kelke swa kote yo rive, pa gen anyen k ap jwe byen pou yo paske gen nan nèg sa yo ki pa pran swen tèt yo. Nèg la pap penyen cheve l, nèg la ap bwè Florida. Donk, se kòmsi li chache gen yon vizaj satanik pou l kapab fonksyone. Ebyen se konsa tou anpil moun pase. Donk ti jèn sa li menm li tonbe. Pou lenstan popilasyon an ap chache 2 lòt yo. Epi operasyon bwa kale li menm l ap rapousib. M te gen yon mesaj ki rive jwenn mwen depi nan maten pou dimanch 30 avril lan. Kote moun ki ekri mesaj sa a fè konnen n ap mande tout moun nan latibonit. Sonnen lanbi, soufle souflèt bat tenèb. Taye frèt kach epi pran manchèt, wòch, boutèy, tou sa nou jwenn pou kapab al mache sou bandi gran grif yo. Depi samdi n ap achte manje mete lakay nou paske toutotan nou pa fini nèt ak gang yo, anyen p ap ouvè nan Latibonit. Moun komin Gonayiv, Lestè, Dedun, Desalin, Tirivyè Latibonit, Vèrèt, Lyankou, Senmak, ak sa nou pa site yo, n ap pran yon sèl direksyon, baz Gran Grif! Operasyon Bwa Kale kont Bandi Savyen, dimanch 30 avril 2023. Tèt chaje! Operasyon Bwa Kale, Muscadin li menm antre nan operasyon sa nèt. Dayè, Muscadin te gen tan kòmanse ap bay Bwa Kale pa l la deja. Ou konprann? Paske m ap tande l la nan yon entèvyou avèk Assad Volcy. M pral fè nou tande yon pati nan entèvyou sa ki dire 3 minit e kèlke segond kote bon Miskaden anraje nèt wi mesye. Miskaden menm di l grangou mò. Depi l fè de twa jou la l pa jwenn bandi pou l manje paske bandi yo konn ap fè apèl pou di a yo menm yo grangou mò yo bezwen mò pou yo manje. Ebyen Miskaden tou li menm li grangou mò. Mò sa vle di nèg ki se bandi k ap travèse zòn nan la a pase l di depi l fè de twa jou la l pa tire l gen pwoblèm. Donk li anvi. manje nèg yo. Muscadin di pi lwen, depi gen 50 bon polisye mele ak popilasyon an, y ap kapab antre nan vilaj la pran Izo. Hum! Epi li di ke, tande wi sa m pral di nou an, baz sa a kòmanse pèdi fòs li paske gen anpil bandi ki ale nan baz la, gen anpil nèg li touye, Ou konnen gen kèk jou la nèg yo ap di Muscadin bon lè l touye l pa bezwen fè videyo. Gen anpil nèg ki pèdi lavi yo pa gen videyo, pa gen tras. Se lè bandi yo rele sou telefòn moun sa yo li touye ebyen li reponn pou l di nèg ou a pa la ankò se Muscadin ki la. Ann tande komisè Jean Ernest Muscadin. Yo t ak fè lakada epi yo Pòtoprens yon nèg pa ka soti a dezò èd di maten. Donk mwen menm batay Miragwàn nan prèske fini fini pou mwen depi Bèldorèt. Ou wè se sou wout la m kanpe m ap tcheke ti grenn. Pa gen okenn kote nan Miragwàn non nèg kapab di m ou se bandi pou w kanpe pou m pa rive sou ou. Pa gen okenn kote nan li nèg la se bandi, li gen zam, popilasyon ap enfòme m, m ap rive, m ap fè sa m gen pou m fè a. Si bandi anvayi anba a, popilasyon an pa gen pou l pè. Li gen pou yo rele m ase e depi yo rele m m ap ba yo repons majè. E madan mwen se t nan kay yo wi. Lè yo tande yon gwo machin ki ple panno solè, yo pa konn yo non. Yo kouri yo bay tèt yo avè l wi. O! Nèg yo vòlè fè, yo vòlè siman, yo vòlè tout bag, tout sa yo gen bezwen yo vòlè l wi. Nèg yo son ekip bandi nòdwò li ye. Donk son vòlè m ki poze pwale zam li ye. Son fot li rezoud pwale zam. sèke lapolis akize yo kòm manm gang aktif baz Vitelòm. Malerezman, petèt pou pwòch yo, men erezman pou popilasyon an, yo jwenn Bwa Kale a nan Leyogàn. E konsèy m ap pote, si nou pa bezwen pa mache. Paske ou wè nan kisa peyi a tonbe la, bandi yo te gentan mete yon ensekirite. Dayè, nèg a vès yo, otorite yo te gentan mete ensekirite. Bandi yo, yo plonje nan pi mal, kòm si yo degrade sitiyasyon an. Operasyon Bwa Kale a tou, li vin oblije lakòz anpil moun vijilan paske anpil moun kapab pase mal nan operasyon Bwa Kale a. Mwen menm m se ti pentad. Depi w wè manman pentad la pral vole bwa, depi l fè al Angelus, li fè yon gwo rèl la epi l bat zèl li, tout ti pentad antre anba zèb. Mwen menm, depi l fè yon lè, se pa mwen w ap jwenn nan lari. Pou moun al poze m kesyon, pou lapolis poze m kesyon e pou bandi poze m kesyon. Kounye a imajine w, si w nan yon zòn, men konbyen moun k ap poze w kesyon wi. Lapolis ka poze w kesyon. Bandi ka poze w kesyon. Pa egzanp, si m al nan Belekou, ISKA ap poze m kesyon. Si m al pase nan yon move zòn nan lapolis, lapolis ap poze m kesyon. E gen lòt kote, si m pase la, popilasyon ap poze m kesyon. Lè sa a, m oblije poze may mwen, m tann tout bagay poze. Epi, m a mete tèt mwen deyò. Èske nou konprann? Donk, se konsa bagay la ye. Bwa kale ap rapousib ke peyi a li menm li fonksyone men gon grenn bagay. M te toujou ap di sa. Pou bagay yo chanje fok gen anpil moun ki mouri. Un maximum de prekosyon. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de komantè un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi apre keskon di a la pwochèn.